Bonswa bonswa nou vin avèk twazyèm enfòmasyon sou chanèl la ki ka koz yon fanm kite yon nèg oubyen twonpe depi nèg la paka mete fanm nan sou pik li sa ka rive fanm nan twonpel oubyen kitel mwen di tou yon fanm paka kitem pou sa ni twonpe.